Yon kou du pou peyi Dayiti. Yon gwo frap pou mwen. Yon gwo frap. Paske si gen yon moun ki Jovenel Moise, li rele Michel Joseph Martelly. Apre 7 fevriye, se pa responsablite politik yo sèlman n ap pran. N ap etabli Sekirite nan peyi a de fason jeneral. Sekirite piblik. Kote ke bandi yo pral nan prizon. Popilasyon an l ap flannen nan lari. Dayè sa fè m sonje lè m te chwazi l. Lè m te chwazi l, anpil moun k ap pale fò jodi a, se yo ki te konn gade m nan je e ki te konn mande m kote m prale ak peyizan sa a. On nèg ki konprann kap vann gaz an Ayiti, ou pap ka kanpe nan 13 mwa pou fè 300 milyon dola sou do pèp la ankò. Jamè! Jamè! On nèg pap ka kanpe pou pran lajan leta pou ap vann moun blakawout pou li. Jamè! Jamè! Ou pap ka kanpe pou lajan APN ki sipoze konstwi pò nan tout peyi a pou l vin nan pòch ou ankò. Jamè! Kèl sa w wè nan palè a? Tout nèg, pa gon prezidan k pa chita sou li. Pori bank ken nèg kap baw manti depi ou rive ou di ou chita la epi pou yo di ou ke ou konn sa fò pa manyen sa sa c'est un beau projet président pour le pays parce que le développement de ce pays ne peut pas se faire sans ce projet président français kap pale wi ou chita sou chèz la pèp la menm lajan pèp la nan men gwo nèg bèl yatch ap achte kay ap achte Miami beach kay achte Paris kay acheta Londres tande epi sa w tande a. Chak grenn lè w tande fèt pitit yo oubyen fèt madanm yo, ti bag ou wè k pi piti a gon pyè dyaman sou li bag la vann dimil dola men kòman sou do nou. M pa vin anonse n bon nouvèl ni fè kè n kontan ni di n anyen tou ki pral ban nou plis traka ke jan n ye a jounen jodi a la sou asasina prezidan Jovenel Moïse la anpil pawòl kòmanse pale yo mete kominote entènasyonal la nan tèt lis la Kòm moun ki patisipe nan asasina 58 èm prezidan peyi m. Bonjou bonswa tout moun, ou konekte Sofia TV 83 rezo enfòmasyon an, mwen gen tout plezi pou m enfòme n men nouvèl la an detay. Sepandan, Stanley Lucas, analis politik la, genyen tout enfòmasyon konsènan Sendomeng ak Kolonbi ak plizyè lòt peyi tou ki ta bay patisipasyon yo, sa ki voye sòlda ak sa ki bay avyon pou wè kijan, jan yo te fè l la, yo te touye Jovenel nan mwa pase yo. Pandansetan, genyen. Nan yon twit Martine Moise fè konnen li prè pou l kontinye kanpe ansanm ak pèp la, li di aprè 22 mwa, Pèp ayisyen an ap kontinye batay kont asasen prezidan Jovenel Moïse yo pou l jwenn jistis ak sekirite, li di pè lè pèp la reyalize li wè Etazini oubyen peyi etranje yo pap vin ede l, se li menm ki pran desten l an men pou kontinye batay. E l di tou li pap janm lage n, l ap kontinye ede n goumen e se sa li ekri sou kont twitè l pandan 22 mwa. asasina Jovenel la. Zen pete, bwa mare, gwo nouvèl, Léon Charles nan pwoblèm e sesi dènye enfòmasyon yo fenk konfime, Léon Charles dwe kite Lèzetazini, rantre an Ayiti, vin eksplike, bay detay, pwen pa pwen, kisa l konnen nan lanmò Jovenel e menm sous la konfime tou, Léon Charles ka tou rete nan penitansye nasyonal. SOS nap lanse pou moun zoranje. Bandi kanaran yo vle ranfòse zòn Loudi a pou pran kontwòl Sodo. Anpil dega materyèl gentan fèt nan zòn zoranje yèreswa. Anpil gwo koze. Pou lenstan nan latibonit nou pral tande Désir Venès kap pote plis eksplikasyon pou nou konsènan baz gran grif la. Men kite m di n Stanley Lika ki tap reponn. Kesyon Guerguier Dieuseul sou asasina Jovenel, medam mesye prete lorèy, pote atansyon ak sa kap di a, koze yo anpil. Nou se pi gwo rezo a, Sofia TV 83, an matyè denfòmasyon. Sonje abòne ansanm avè n, pataje videyo a ak lòt zanmi, plis detay ap kontinye vini. Lèn poste yon pwochen video. O nivo de blan yo se prèske menm bagay. Gen blan ameriken ki enplike nan touye prezidan an. E yo te gen yon pwosè ki tap kòmanse jodi a 8 me. Men bagay la tèlman maskarad yo oblije repòte li pou ane pwochèn. Paske gen de bagay nou konnen trè klè nan blan k patisipe nan touye prezidan an. Si w al sou YouTube pou gade konvèsasyon telefonik ant enspektris jeneral lapolis lan Marie-Louise Gauthier avèk kòmandan palè a Dimitri Herard, Marie-Louise Gauthier di kòmandan palè a, M resevwa lòd Depateman Deta pou m al pran prezidan an. Kòmandan palè a reponn, Mwen okouran, yo kontakte m tou. M te al jwenn nan FBI pou ko arete m. La ou nan dosye pou ti bwa. Mo an ti jan melanje yo. Si w pa manyen peti bwa ou pap ka konprann kijan yo touye prezidan an 7 jiyè. Asasina prezidan an kòmanse nan tantativ dasasina nan ti bwa ki te echwe a. Donk sa vle di ke e. Marius Gauthier di. pa lòt depatman deta pou l al pran prezidan an. E nan menm asasina Peti Bwa a ki te dwe fèt lan, Guerrier, Dieuseul Guerrier, al sou kont Twitter John Joël Joseph ki la toujou. Gade tweet li fè le 6 fevriye 2021. John Joseph, John Joël Joseph, di tou li resevwa lòd depatman deta pou l al pran prezidan an. FBI poko arete pèsonn nan depatman deta ki enplike nan touye prezidan an. Nou al pi lwen ankò, nèg ke FBI arete Ozetazini yo ak Angel Pretel, ki tap travay pou FBI depi 2015, nèg sa yo di si yo pat jwenn fe vè gouvènman ameriken an, yo pa ta pral touye prezidan an. Nou konnen ke jodi a, an fonksyon de enfòmasyon ki disponib yo, mesye dam sa yo al touye prezidan an san ke Prezidan Biden ak Sekretè Deta ameriken an pa okouran. Donk jounen jodi a, fòk yo di nou kiyès nan FBI, kiyès nan Depatman Deta, E kiyès nan di ye patisipe pou touye prezidan lakay li? Si w al sou kont YouTube komisyon afè etranjè chanm dè reprezantan dèzetazini w ap jwenn temwanyaj ansyèn anbasadris ameriken an Palmela White. Ansyèm anbasadris Pamela Pamela White di devan kongrè ameriken an 4 mwa anvan yo touye prezidan le 12 mas 2021 kisa l di? Li di fòk yo mete prezidan an de kote, fòk yo ranplase l pa yon premye minis. Li gentan gen non premye minis, men l pa ka bay li la devan tout moun. Donk jounen jodi a, non sèlman n ap chèche repons sa yo, ki ameriken ki tiye prezidan lakay nou? Dominiken yo gen kat kesyon pou yo reponn prezidan dominiken an. Ki jan l fè kite sòlda Kolonbi pase lakay li vin touye prezidan lakay nou? Dezyèm kesyon ke prezidan dominiken an gen pou l reponn. Ki jan fon kandida a la prezidans dominiken Gonzalo Castillo se li k bay avyon pou mennen solda yo vin tiye prezidan lakay nou? Twazyèm kesyon pou l reponn, lè Antonio Palacios Palacios fin touye prezidan nan peyi Dayiti, ki kote l ale? Sendomeng. Se de Sendomeng l al Jamayik. Kiyès ki ede l Sendomeng? Epi dènye bagay ke nou bezwen an, prezidan kolonbyen an Gustavo Gustavo Duque Petro Gustavo Duque Li rekonèt koresponsabilite prezid Kolonbi nan touye 58 tièm prezidan peyi Dayiti. Nou menm sa nou bezwen nan men prezidan Gustavo Petro Kolonbi, entelijans militè Kolonbi avèk direksyon nasyonal entelijans Kolonbi te jwenn yon gwoup WhatsApp. kote sòlda kolonbi ki tiye prezidan lakay nou yo tap kominike antre yo anvan e pandan yo tap touye prezidan an donk sa nou bezwen pou prezidan kolonbi an fè pou nou fòl pibliye tout enfòmasyon ki sou gwoup watsap sa a ki montre a kiyès ke sòlda ki tiye prezidan lakay nou t an kontak an kolonbi. an Repiblik Dominikèn, Ozetazini e an Ayiti. E se pou sa, asasen ki nan tèt Leta yo la a, ki tiye prezidan an, yo mèt fè sa yo vle, lajistis gen pou mete kòd anba tèt yo. Dakò. Stanley, ou te vle di 2 mo sou sou Bwa Kale a. Ann ale, rapid. E alò, mwen menm ou konnen m gen yon de fòmasyon pwofesyonèl e m toujou eseye konprann sa k ap pase nan peyi a. Se pou sa m ekri yon dokiman ki. ke jèn yo ka chache sou entènèt lan, li rele Les origines du mouvement haïtien Bwa Kale. Bwa Kale a kale pou 3 rezon. Premye rezon an, se paske gang yo ap fè vyolans, atwosite, kidnaping, krim sou pèp la depi 5 an. Pa gen pèsonn ki fè anyen pou yo. Dezyèm rezon ki fè Bwa Kale a fèt, se paske chak fwa lajistis mawon gang, gang yo peye jij, jij lage yo. Twazyèm rezon ki fè Bwa Kale a kreye, se paske pèp la vin wè otorite Leta nan gang, Premye Minis nan gang, Minis de la Jistis nan gang, Minis de Lenteryè nan gang, Sekretè Jeneral Palè Nasyonal nan gang. Donk lò pèp la vin wè ke si se pa li menm ki pran Bwa Kale a an men, li pa pral okenn kote. Se pou sa Bwa Kale a gen de danje. Li gen de opòtinite. Danje yo, fòk nou izole yo. Premye danje a, sè ke Dominiken blan pa vin enfiltre Bwa Kale a, y al boule yon konsila, y al boule yon anbasad pou kreye entèvansyon militè. Sa e premye danje a pou nou izole. Dezyèm danje ki genyen nan Bwa Kale a, Se ke wi fok Ariel ale, men fon fè atansyon pou ke nou pa gen de lot Ariel ki vle fè koudeta. Pa egzanp Fritz Jean vle enfiltre Bwa Kale a pou l fè koudeta. Madan Maniga vle enfiltre Bwa Kale a pou l fè koudeta. Aristide vle enfiltre Bwa Kale a pou l fè koudeta. Twazyèm danje ki gen nan Bwa Kale a, se regleman de kont. Yon moun gen dwa gen yon pwoblèm yon moun, epi l wè l nan lari a, li di gang bandi, epi arete l. Koulye a, opotinite. Tou gwo opòtinite ke Bwa Kale a ye. Se pou la premyè fwa depi 5 an, la peur a chanje de kan. Rezon ki fè ke Jeff, Izo, Vitelhomme ap fè videyo pou menase pèp la, yo rele sa, pou tèt Bwa Kale a, yo rele sa nan langaj teknik kominikasyon politik, psikoloji ranvèse. Sa vle di se pè Izo pè, Se pè Jeff pè paske yo wè bwa kale a ap rive sou yo. Donk jounen jodi a se kòman pou n sèvi a bwa kale a, se yon pèp ki revòlte kont tout sa yo fè l pandan 5 an, ki jan pou n sèvi avèk li pou n ale vè la demokrasi, vè le retou a la sekirite e vè le retou a lòd konstitisyonèl. Se pou sa bwa kale a dwe ogmante de 500 pousan malgre sa Ariel ap di yo. Dako, mèsi anpil Stanley Lucas. Nou toujou mete focus an sou ti rivyè latibonit ak liancourt. Bonjour Desir Venès, apre yon weekend ki enfòmasyon w kapab pataje avèk oditwa radyo mega sou ti rivyè latibonit ak liancourt? Bonjou Jean Wilner Sévère an nou enfòme oditwa mega a sou ti rivyè latibonit ojou le jou sitiyasyon yo pratikman vini pi difisil. vi avèk lòt dispozisyon ke moun Jan Deni swa pran pou anpeche moun Ti Rivyè Latibonit travèse sou zòn nan pa rapò avèk enfòmasyon ke mesye Koralisyon oubyen moun Jan Deni ta fè kwè ke yo genyen sou 2 moun ke gang Savyen ta kidnape ki te sove gen ladan yo ki pase pa Ti Rivyè Latibonit ke mesye Gran Grif yo ta rive pran pou touye Pou sa, atravè yon voice ki viral sou rezo yo, ki plonje popilasyon Riv Atibonisyèn, sitou sa yo ki nan sant nan santre vil la, nan pwofond pè, e yo vin rive nan dènye moman ke yo pa ka sòti menm, e pou y al regle aktivite yo. Pandan wikenn nan, mesye baz Gran Grif yo pa chome ditou, yo sòti nan komin Lyancourt, nan zòn Morodwè, yo kidnape yon kamyonèt ki te chaje moun ki t ap travèse sou wout sa a, Yo rantre nan baz yo nan menm wikenn nan, se te samdi a, yo soti sou wout Kafoupèy, Kafoupèy se sou wout nasyonal nimewo 1 an, kote yo kidnape yon minibis ki te gen omwen 15 moun plis chofè a ladan l fè 16, yo rantre nan baz yo ak yo e rete louvri kout zam sou yon lòt machin ki t ap travèse sou wout nasyonal nimewo 1 an ki pa t deside kanpe, ebyen atravè machin sa gen 2 moun ki pèdi lavi yo. pandan operasyon Bwa Kale lanse toupatou atravè peyi a, men nan Latibonit se plen boulva pou gang Gran Grif kontinye avèk mòd operasyon yo. Kokorat san ras pandan semèn nan gen pou pi piti 70 moun nan men yo ke yo kidnape ki travèse sou ki ap travèse sou wout nasyonal nimewo 1 an nan rantre sid Site Endepandans lan. Se yon sitiyasyon ki ekstrèmeman tris pou pi piti genyen Plis ke 100 moun ki kidnape nan depatman Latibonit pa gwoup gang k ap opere yo anba je lapolis ak otorite ki pratikman nan depatman an kote popilasyon an ap mande avèk yo menm kòm responsab pou panse avèk sitiyasyon yo paske modèl sitiyasyon sa l pratikman de jou an jou l ap vin pi difisil e y ap dekouvri ke otorite polisyè ak jidisyè yo yo plis iresponsab nan sa k ap pase a pou kite popilasyon an kontinye viktim. Mwen se Desirvenens, ti rivyè Latibonit, ti te Krèta Pyero pou Radyo Mega. Mèsi anpil Desirvenens. Men Desir, ann avan w ale Desir, an nou mande w sa non, ba nou yon ti eksplikasyon sou rimè konsènan Luckson ki ta mouri an non. Jiskaprezan sa yo, yo toujou rete nan kad rimè, men nou menm nan konfimasyon ke nou chèche, Luckson toujou vivan, Lap vakue avèk aktivite l amwens ke l te fon aksidan moto siklèt li frape nan men, men misye pa gen anyen misye vivan. Sepandan se prèske tout semèn nan yo kouri rimè de sou chèf gang sou plizyè chèf ki fè pati gwoup gang sa a tankou yo kouri rimè sou sèten de Huguens Loriston alyas non twòp yo kouri rimè di l mouri tou misye pa gen anyen yo kouri rimè Yo kouri rimè pratikman sou Sousou Dèdè pou fè kwè ke misye mouri, men mesye pa gen anyen, mesye toujou vivan, yap fè aktivite yo, lansanm de rimè sa yo se de divèsyon pou omwen ke yo kontinye a jwenn espas swa pou yo sove oubyen pou yo kontinye a teworize popilasyon an, nap mande avèk moun yo pou yo pridan avèk modèl rimè ou enfòmasyon sila yo kap sikile atravè rezo a. Lapolis te mennen operasyon nan baz lakwa peris yo te kraze baz la e ki kote yo mete moun yo kòman mesye sa yo fè ap la toujou eske se yon lòt kote yo ale dezè venès. Lapolis te mennen operasyon nan baz nan fyèf kokorat san ras men yo pat arete Menm yon sourit nan baz la, sa vle di mesye yo te tou, mesye yo toujou la, zam yo te toujou nan men yo, ebyen yo avanse pou pi wo nan zòn Wo Lakwa, se nan flon mòn nan ke mesye yo kidnape moun yo e y al sere moun yo, ki vin rann ke sitiyasyon an bokou plis konplike, chak fwa operasyon yo tanmen, yo pa kontinye, li vin rann ke lè gang yo tounen, yo vin pi pwisan e atake popilasyon an avèk plizyè fwon. e rann ke moun yo bokou plis viktim. Popilasyon nan departeman Latibonit ki tou wo ak ba, malgre se ba kap kap sibi plis ekzaksyon gang yo, yo vin rive konprann, yap poze kesyon sou iresponsablite responsab o nivo pnh la, sitou lè yo te lanse tònad 1 aprè 6 polisye yo te fin mouri Lyankou. Jiskaprezan tònad 1 an li poko janm efikas, li poko janm rive. e nan depatman latibonit. Dakò, mèsi anpil Desir Venès, nou ap toujou rete an kontak, nenpòt ki lè gen enfòmasyon m konnen ou p ap ezite enfòme oditwa Radyo Mega. Trè byen Jean Wilner Sévère, a la pwochèn. Vwala, se te Desir Venès ki t ap ba nou enfòmasyon sou ti rivyè latibonit, n ap fè yon lòt kanpe, apre sa n ap retounen pou n kapab kontinye avèk enfòmasyon yo. Aprann lapolis ta mennen operasyon yè nan sous matla e gen yon lokalite mesye yo ap atake moun yo la. Avan nou ale nan lòt ribrik yo, an nou fon ti rive non nan Ag Kaye avèk Pascale Fleuristin. Nou konnen la tou fokis lan mete avèk nèg ak zam ki pa sispann atake abitan nan Sous Matla. Nou aprann lapolis ta mennen operasyon yè nan Sous Matla e gen yon lokalite mesye yo ap atake moun yo la. Moun yo oblije kouri al mete tèt yo so do. Avèk Pascale Fleuristin nou pral gen plis detay sou sa. Bonjou Pascale! Bonjou Wilner Sévère bonjou tout oditwa radyo mega yo Wilner jan w sot di an la lapolis yè ki mennen yon operasyon nan nivo lokalite sous matla ki se twazyèm seksyon kominal nan komin kabarè nan operasyon sa donk lapolis rive rive deloje bandi yo donk ki kite momentaneman Sous Matla men sevè pwoblèm ki toujou genyen aprè operasyon lapolis yo lapolis pa janm rete nan zòn nan a nenpòt kèl moman menm nèg sa yo kapab retounen e pran lokalite Sous Matla ke yo okipe depi mèkredi 19 avril ki sot pase a la epi fas avèk operasyon lapolis ap mennen. Nan nivo sous matla, plizyè bandi ki t ap opere nan zòn nan oblije al pran refij yo nan yon lokalite ke yo rele Zoranje ki sitiye nan otè nan otè Titanyen e sa ki lakòz nèg sa yo samdi e yo mete dife nan plizyè kay moun e donk sa ki lakoz. Bitasyon Abitan ki sitye yo sou bitasyon Zoranje a yo oblije kouri e kite kay yo, yo refijye yo nan komin Sodo e nan moman ke nap pale la e e Wilner e sitiyasyon an malgre entèvansyon lapolis men sitiyasyon an toujou rete yon ti jan kritik nan nivo e sous matla e menm nan komin Kabarè paske jodi ankò selon tout anbyans ke nap e gade yo la li posib pou jodi ankò e ti tanyen sou smatla epi kabarè e retounen pa gen lekòl epi trafik an komen an li toujou paralize sou wout nasyonal la. Kondisyon yo mete nan plizyè kay nan lokalite Zoranje a Pascal Eske yo anrejistre pèt anvi imèn? Bon, petèt kè si w gen enfòmasyon sou sa, menm si nou pap janm ka konnen konbyen moun ki rive viktim chak fwa nèg ak zam atake yon lokalite. Donk, se vè, fòk nou di w, zòn zoranje, majorite moun yo te deja ale, paske lè lapolis ap afwonte bandi yo sou wout nasyonal la, swa sous Matla oubyen Ti Tanyen, Anpil nan yo yo pran refij yo e nan lokalite e zoranje donk popilasyon sa te deja nan kouri yo kite lakay yo pase plizyè ladan yo yo oblije refij yo jan m te di a sodo yon fason pou yo ke yo pat viktim donk lè nèg ame yo ale yo mete dife nan kay yo e erezman pat gen moun la pa gen pèt an vi zimèn. I di nèg sa yo poze zak la e apre lapolis pral fè operasyon nan sous matla oubyen se avan sa? Donk fòk nou di w severe depi. Pandan tout semèn nan lapolis tap twoke kout zam avèk nèg kap opere nan zòn nan, ebyen anpil nan yo te oblije ale Zoranje, yon ti jan ki pi wo, donk yo te oblije ale Mawon la donk an reprezay yo mete dife nan kay moun yo epi samdi ki sot pase a la epi lapolis se toujou ap mennen operasyon epi yè dimanch lan byen bonè e lapolis deloje nèg ame sa yo men fòk nou diw prezans lapolis pa rete sous matla a nenpòt kèl moman nèg ak zam yo yo kapab toujou e fè entèvansyon nan lokalite sous matla kote deja pa gen moun rete la moun yo fin kite yo refijye yo nan komin kabarè e plizyè milye deja nan abri pwovizwa nan komin akayè. Merci anpil merci anpil Pascal Feucil pou tout enfomasyon sa yo ou tande nèg ak zam ki atake yon lokalite ki rele zoranje ki pi wo sous matla lòske nèg ak zam te atake moun sa yo nan sous matla yo tal pran refuj yo nan lokalite zoranje enben nèg ak zam atake lokalite sa mete dife nan plizyè kay nan lokalite sila. Manb gang Izo a lapolis dominikèn arete ki se Yeye ensi koni lapolis dominikèn arete e arestasyon sa fè swit avèk yon ankèt otorite yo tap mennen nan direksyon rejyonal nò polis nasyonal dominikèn nan selon pòt pawòl direksyon rejyonal nò lan Raphael Messon. Apresa nou te baw enfòmasyon sa tou sou 5 endividi. Sou 5 dominiken otorite polisyè yo arete nan detachman BLTS Direksyon Santral Polis Jidisyè ki baze l nan èpòt lan pwosede vandredi an ak entèpelasyon 5 resòtisan dominiken nan ayewopò entènasyonal Toussaint Louverture lan pandan li t ap rann li nan Bahamas. Flores, Cavasco, Claudio Ernesto yo ekstrade yo, otorite polisyè yo ekstrade yo yè pou yo kapab rantre nan peyi yo, Repiblik Dominikèn. Apre sa nou te ba w enfòmasyon sou 2 anplwaye Sogebank ki arete pou detounman 132 mil dola ameriken, se Dafcar Saint Paul ak Kathleen Baruchin. Sòm sa 2 anplwaye sa yo vòlè li a li te se te pou kliyan enstitisyon an. Se biwo zafè finansyè ak ekonomik polis santral jidisyè ki te pwosede ak entèpelasyon 2 akize sa yo. Dafcar St-Paul se sipèvizè kès tandike Kathleen Baruchet li menm li se direktris operasyon nan Sogebank. Yo akize vòl, konplisite vòl, asosyasyon malfektè nan kad yon ankèt la pou dcpj te ouvè swit avèk divès plent divès kliyan viktim te depoze an atandan rechèch lòt konplis yo ki te gentan abandone pòs yo selon yon nòt polis pibliye Dafcar Senpol ak Kathline Barochen yo an gadavi nan dcpj pou swit pwosedi yo avèk ensekirite genyen animatè sa anplwaye Radyo limyè ki nèg ak zam nan ona vil etenn souf li pandan wikenn nan an nou ba ou plis detay sou sa kiyès li ye depi konbyen tan lap travay nan radyo limyè animatè emisyon une voix dans la nuit sou radyo limyè Paul Jean Marie asasine nan lannwit vandredi 5 pou lvri samdi nan ona vil bandi ak zam asasine l. Li se te animatè emisyon Une voix dans la nuit ki te pase sou Radyo Limyè, Radyo Limyè 97.7 Stereo anonse avèk pèn tris nouvèl asasina yon gran sipòtè epi ami bandi nan Onavil antre lakay li touye l daprè sa responsab Radyo Limyè ekri sou paj Facebook yo. Radio Lumière swete kouraj ak madanm ni, pitit li yo epi tout moun ki aflije akoz depa sila. Lòt dosye nan jounal la, reyaksyon toujou sou mouvman Bwa Kale sa popilasyon an lanse. Genyen sektè demokratik ak popilè ki nan opozisyon ki kwè yo pa ka kondane fenomèn Bwa Kale an ki rantre nan dekapite pase anba dife bandi yo. Zanm koko bwa blan w lè yon moun ta mande w sa w fè ba w menw paka reponn sa w fè poukisa pou satisfè de vrè bandi ki pa ayisyen ki vin nan peyi a ak zyè sapat e ki pran ekonomi peyi a an otaj ki okipe 95 pousan richès peyi a e moman bwa kale a pa gen oken moun ki gen bon sans pran plèzi ladan l men pandan w pa pran plèzi ladan nan tou ou paka kondane l tou pou w ta kondane l fò w ta ka bay pèp la jistis ou menm si m paka bay pèp la jistis m paka peche l chèche jistis bay tèt li. Malgre m di w ke, malgre m di ke sa pa ka fè m plezi kòm pwofesè, kòm pastè k ap preche levanjil tou, lè m gade mò nèg ap benyen anba kawoutchou, pozisyon pa m, m pa modi l, m pa beni l. Men, pa bliye, lè w gade w wè yon bandi moun fou, yon bandi egzekitan ap boule anba kawoutchou, sa ta dwe fè w mal. Men, lè w gade w wè moun sa a k ap boule anba kawoutchou a, ou pa konnen konbyen lòt moun ke men li sot boule anba kawoutchou tou. Sa vle di ke ka grav. Piske ka grav. Mwen m relew efen an al dèyè koz la koz la e mwen m panse ke bwa kale sa li ta dwe li pa ta dwe sèlman rete sou sa nou rele bandi yo nou ki de fèt se bandi yo ye men de bandi ekzekitan wi men fòl ta ale tou sou moun kap bay zam fòl ta ale tou sou moun kap bay minisyon yo fòl ta ale tou sou dirijan kap pran kòb taks sou non men pèp la e ke kòb taks sa. Olye pou l ta retounen jwenn pèp la sou fòm de sèvis, yo prefere itilize kòb sa pou yo peye bandi egzekitan yo. Vwala ou tap koute Thelon Remilus ki se youn nan responsab sektè demokratik ak popilè ki nan opozisyon ki kwè yo pa ka kondane fenomèn Bwa Kale a ki antre nan dekapite pase anba dife bandi yo. Thelon Rémilus di l konprann pozisyon popilasyon ki gen lontan ap soufri anba sèten jèn gason ak zam. Youn nan pòtvwa sdp a kwè Bwa Kale a dwe al jwenn sila yo k ap finanse gang yo ak otorite ki pa pran responsabilite yo. Yon lòt kote, pwofesè Rémilus bay Premye Minis Ariel Henry responsab sitiyasyon sa a koz li pa t janm bay enpòtans zak bandi yo k ap teworize popilasyon an. Pòtvwa sdp a lonje dwèt li sou chèf gouvènman ak ansyen chèf Binion Helen Lalim ki kontribye nan mete peyi a nan sitiyasyon li ye jounen jodi a. Ann koute yon lòt fwa Telon Remilus toujou nan mikwo Manè Samdi. Prensipal responsab la li rele Ariel Henry. Ariel Henry ki se non sèlman prezidan e premye minis. E gade pou wè, tout lè bandi ekzekitan yo t ap boule moun, t ap dekapite moun, t ap rache moun, li pa t janm pale. Ò chak fwa. Gon chien k mouri nan lòt peyi Ariel fè tweet men Ariel pa janm fè tweet non pou l kondane kidnapin nan peyi dayiti li pa janm fè tweet pou l kondane moun kap mouri anba kawoutchou li pa janm fè tweet pou l kondane moun Ariel pa janm fè tweet men jodi a Ariel fè tweet kòm nou mwen m pa etone m pou Ariel ta zanmi chèf gang yo w konn poukisa ki moun ki mete gang yo nan ayiti se madanm lalim kiyès ki feneye yo se madanm lalim ò nou di piske se madanm lalim ki mete gang yo se madanm lalim ki mete Ariel Ariel avek gang yo yo se yo gen menm patron yo gen menm met se normal pou sa ta fè Ariel mal loske li wè chef gang ekzekitan yo li wè e bande ekzekitan yo anba kawoutchou se normal pou sa ta fèl mal.